Mwen vin di nou, kote nou voye m nan apre katran, eksperyans ke m fè, fè m konprann ke peyi sa a, gon sistèm ki etabli ladan l, avèk yon kategori moun, ki yo menm yo di se yo k moun, epoutan nou menm nou pa moun. Epoutan gade m, gade nou. Sistèm sa a ki di nou pa moun nan. Se prezidan peyi kote sistèm peze souse sa a ye, se prezidan peyi sa a m ye. Jodi a m pran desizyon sistèm sa a, m ap kraze l nan non w. M ap kraze l, poukisa m ap kraze l, se paske s on sistèm ki konstwi. E se pa depi jodi a la m vle nou konn sa. Menm sistèm sa a, se li menm ki te pran nou soti jis ann Afrik. Li kenbe nou nan esklavaj pandan plis pase 300 zan. Lè nou gen yon moun ki te pran desizyon, ki pran tèt lame endijèn nan, li ban nou endepandans, Vètyè nan nò, An 1803, an novanm 1803, an oktòb 1806, twa zan apre yo tiye l, sistèm nan rejenere tèt li. Depi 17 oktòb 1806, se menm sistèm nan k la. Li pa janm chanje. Se li k la. Se li jodi a k la. E m pwofite voye nouvèl bay nèg yo. Jodi a, kote m te ye Otwoudinò, m sonje m sot travay lè m pran nouvèl ke yo chwazi m kòm kandida. Mwen te di moun nan ke si w gen kondisyon ak yon gwoup moun oubyen ak yon moun, di yo m p ap ka vin sèvi yo. E m konnen l te di yo sa. E mesye m ap di nou jodi a devan kamera a, gade m byen pou nou wè si m ka ret avè nou. M p ap ka vin sèvi nou. Gade m byen pou nou wè. M p ap janm ka vin sèvi nou. Mwen vin sèvi moun sa yo k devanm nan la. Les oublies de la République moun depi nou fin tiye Dessalines yo nou tiye prezidan nou asasine prezidan nou ekzile prezidan nou anprizone prezidan men pa bliye gon dènye prezidan ki kwoke nan gòj nou mesye. Nou pap ka tiye sa. Nou pap ka asasine sa a, nou pap ka anprizone sa a, nou pap ka egzile sa a. Li kwoke nan gòj nou. E m vin di nou jodi a, prezidan sa a tou pa vini pou pèsekite pèsonn. Li vini pou di nou ke bagay la pa ka kontinye konsa ankò. Li vin di nou ke peyi a pa ka ap depanse 20 milyon dola pa mwa epi pou se sèl Pòtoprens ki gen 4 katrèdtan kouran pa jou. Se sa l vin di nou. Prezidan sa a li vin di nou konsa, se pa posib pou depi Desalin fin mouri, on moun pou soti Gonayiv pou l ale Pòdepè l oblije fè 4 senkèdtan. Prezidan sa a Li vin di nou konsa lè gen solèy se pa kriye pou moun yo ap kriye, li vin di nou konsa ke solèy la nou ka fèl tounen dlo, sa vle di nou ka met sistèm ki mache avèk solèy pou wouze jaden yo. Prezidan sa a li vin di nou konsa on milyon moun kap travay nan agrikilti yo, 284 rivyè k pral jete nan lanmè yo prezidan sa vin di nou mesye mete tèt avèk li pou nou konstwi baraj sou tout rivyè sa yo pou nou wouze jaden yo menm jan sa kòmanse fèt baraj maryon k pral inogire la a le premye me e baraj la tanri k ap konstwi jodi a moun malfeti k te konn inonde Yo pa wè dlo a ankò, men yo pa janm poze tèt yo kesyon kote dlo k te konn inonde yo a. Yo pa janm poze tèt yo kesyon sa a. Se sa prezidan sa a vin di w. Prezidan sa a vin di w konsa, ou menm ki te gen kontra sa yo nan men w, ke l koupe yo ki fè w mal la, ki fè ke jodi a tèt ou pati, on sèl pwoblèm ou genyen. Tande mesye, ban m pale avè nou. Bon m te di ti rès la e pou pèp la bon konnya son ti rès manda k deranje nou sa nou vle ak ti rès manda la on ti rès manda son ti rès manda bon banm di nou poukisa nou pat pè katran epi nou pè ti ane a konsa hein on ti rès manda se sak deranje nou mesye mesye fòn pa bliye Map pale avek nou oligak kowonpi nan peyi sa. Sonje m nan kanpay mwen sa m te di, mwen te di o komansman ete la pawol, la pawol ete avek Dye e la pawol ete Dye. Jodi a m deside pou m komanse pale a pep mwen anko pase se yo ki te banm pouvwa. M gon grenn bos men m kanpe devan m nan pep ayisyen. Si w menm. Ou ta gen lide pou vin bòs pam al mete w nan mitan pèp la ou pap ka bòs mwen paske prezidan sa jodi a koke nan gòj ou a li pa gen bòs li gon grenn bòs pèp ayisyen mwen di nou jodi a sistèm peze souse sa ke n konstwi a se sistèm sa Se li menm ki kenbe peyi a nan enstabilite politik, nan enstabilite ekonomik avèk yon enstabilite sosyal kwonik. E enstabilite sa yo, sa vle di tibilans nou wè yo, se yo ki bay mizè, povrete, se yo menm ki bay ensekirite, kidnaping, se yo menm ki bay. E fò m di nou sa, ak sa yo sèvi tou wi, pou yo fè tout sa y ap fè a. Se yo menm ki bay rate atifisyèl gaz, rate atifisyèl dola. Sou zafè gaz la mesye, ban m fè yon ti pale ak nou, poukisa n fache konsa? Bagay la nan men nou, sonje sonje lè w te rele m nan telefòn, m deside pale avè w maten an, oligak kowonpi sa a k ap tande m, k ap gade m la a. Lè w te rele m nan telefòn, ou di m konsa. Gen 50 an prezidan depi bal ap fèt konsa, m di w gen 50 an depi w ap vòlè jodi a bal la pa ka kontinye fèt konsa. Ou sonje? Ou sonje? Se sa m te reponn ou. O w te tèlman pè, ou te tèlman pè, lè m fin reponn ou konsa, ou fè plizyè ti mwa. Ou pa vin nan peyi a. Jodi a m ap di nou, m pa vin la pou m pèsekite nou mesye. Men m vin la pou m vin di nou konsa, lajan grato w la, sonje m te di nou sa deja, al mete l labank, oubyen ede moun nan òfelina avèk li, oubyen ede konstwi lekòl pase si l grato w, ou wè kote k pa, lè w grate kote k pa grato w, sa l fè? Enben ok. Lajan sa a, si w pa chèche yon jan pou w rete trankil avèk li, pita ka pi tris paske pèp sa lèl pran desizyon li banm pouvwa mwen fè 4 ans si nou swiv m pa pèsekite pèsonn men sam fè yo m konnen yo fè mal kontra kem koupe yo zye pèp sa map ouvè gaz ou te konn vann lontan leta pat konn pril la map pale avèw ou leta pat konn pri gaz la. Ou te kanpe w di m depi 50 an l ap fèt menm jan, lè m fouye men ladan l apati de mwa me 2020 an, Leta ayisyen kounye a konn ki pri l achte gaz. Nan ennan sèlman w te fè 300 milyon dola nan gaz la. Ou sonje sa. M ap pale avè w. Moman an fini. Jodi a m deside pale avèk ou paske poukisa fò m pale avè w, fò m pale avè w pou moun sa yo konn nan ki batay mwen ye. Fò yo konn nan ki batay mwen ye, sonje lè m fenk monte prezidan an 2017, sonje emisè w te voye kote m nan, ki te vin di m konsa ke 4G a, se pou 10 milyon dola pou m ka fè 100 premye jou m nan. Lè m tande 10 milyon dola, m pa, m fenk monte prezidan, m pa menm konn sa k 4G. Nou, nou konn sa k 4G a, pèp la? A ben bon. Nou pa konn sa k 4G a? Enben, se pou sa nou te voye m kote nou voye m nan la wi. Pou m ouvè zye nou. Pou m pale ak towo yo. Kat je a nou konn kisa l ye? Gad yon telefòn entèlijan nou gen la a. Si gen entènèt nan zòn nan, n ap wè l make 3 je, pa vre? Sa vle di twazyèm jenerasyon. Kat je a se katriyèm jenerasyon. Sa vle di, s on lisans li ye men kiyès ki vann lisans sa a? Se Leta ki vann li. Mwen menm m fèk monte prezidan, gon nèg ki vin di m bon monchè nan 100 premye jou yo gon 10 milyon dola, m di misye poze. Tande, tande ouvè zòrèy nou. Apre 2 zan, m resevwa yon gwo towo ankò, li di m prezidan apa w pa janm di anyen sou afè 4G a. M di misye sak 4G a? Manti wi. Monjan ap ap pase li, m di sak 4G a? Konnya. Peyi ap pran dife. Gon gwo towo, gwo towo m te bay gwo djòb wi, li vin di m kadje a prezidan 150 milyon m di oh m di e fout gade yon kadje k vin pou nou papa 10 milyon 70 milyon 150 milyon m poze pi rèd gade m chita sou kadje a la m poko di anyen toujou konnya gon towo k di konsa bon. Nou konn sak pase, afè 4 je sa poul regle, an nou envesti yon kòb nan tranzisyon. Lè nou wè map pale avè yo a, m konn de ki map pale. Nèg yo pouse yon lajan nan pòtoprens la baw! Peyi a bloke tande, dife limen, epi gen youn ki relem nan telefòn li dim prezidan, jan bagay la ye la a, wap èske wap kite tout peyi a boule nèt ou byen prezidan, fòw ale wi prezidan. M di misye banm diw byen, m di misye ou konn kilè m pwale, li dim kilè prezidan. M tande fò m ale men anvan m ale ban m mete yon kontwòl Minis travo piblik la retire mach la nan figi w pou yo wè w Fò yo wè w Kanpe pou yo wè w Kanpe Kanpe pou yo wè w Bèni Kounye a towo sa a fò n pa bliye 4 je a se sou kont misye l ye wi 4 je a se sou kont travo piblik Mèsi Minis Towo sa a m di misye Men lè piga nou bliye jojo son moun ki renmen travay a moun ki konnen anpil kounya sa m fè m rele yon seri de gwo ekspè m fè yo vin banm yon konsiltasyon sou 4G lè yo vin banm konsiltasyon yo di m 4G a pi piti kòb pou 4G a banm se 350 milyon dola m di oh 4G 10 milyon 70 milyon 150 milyon kounya se 350 milyon kounya m di esplike m byen Yo ap di m 4 je a s on kontra ki la pou siyen pou 15 an. Sa vle di s on kontra ou menm kòm prezidan w ap siyen pou 15 an. Anndan 4 je a, nou sonje ke ansyen prezidan te gen on pwogram li te vin avèk li ki te rele PSUGO ki pran 5 santim m kwè sou chak apèl telefonik. Nou konn sa? Mentnan, mwen menm pandan m prezidan an, mwen voye dosye sa a nan. Ou gen zòrèy nou, m di nou, mwen voye dosye sa a nan palman an. Senkantyèm lejislati a vote lwa sou fon nasyonal edikasyon. Tande byen, FNE a kounya, anndan kadi a tou, pase li menm li gon kòb ladann. Kounya menm kote a, yo fin ban m tout dokimantasyon mwen, mwen gon konseye. Ke majistra a sot pale a, se nan kòb sa l pral li li li sa vle di li li yo pral mete l sou li pou rekonstwi l paske rès kòb ki te gen nan palman an kòb la se yon milya de goud ke yon milya desan milyon de goud sa vle di m vle fè men ki kantite teren teren sa ye ok li ase sa vle di nou bezwen fè yon gwo lise de referans se nan rès kòb FN FNE a nou pral pran pou nou mete ladan l sa vle di Mwen eksplike nou tou sa. Mwen eksplike nou tou sa pou kisa? Se pou n konprann pèsekisyon kon prezidan ap sibi, enstabilite politik peyi a nou wè k ap boule k pa janm ka poze a. Se pou n konn pou kisa l pa ka poze, pou kisa. ke peyi a pap janm gen lapè toutetan oligak kòwonpi sa yo pa vle men nou wè men nou nou konprann sa sa nou repete sa son bèl bagay repete bon la sou pwen sa sou pwen sa m byen kontan nou vin sou li men sonje m pale don sistèm bèze sou se pa vre sonje sa Sistèm peze souse sa a, kiyès ki. Sa l kontwole anvan si nou konnen? Nou pa konn ki sa l kontwole? Sistèm peze souse a li kontwole Leta. Sa vle di, lè gen yon sistèm ki kontwole Leta, mwen menm kòm chèf deta, gen desizyon ou pran, ou prèske, paske fò n pa bliye, se lalwa. Lalwa di gen twa pouvwa. Gen pouvwa. pa fè travay li a se moman la ou tonbe nan sa ki rele enpinite se pou sa mwen rakonte nou tou sa se pou m montre nou nan ki batay ke m antre a se pa nan goumen piti nan goumen kont yon gwoup moun ki deside yo menm se yo k ayisyen nan goumen kont yon gwoup moun ki deside yo menm se yo ki al lekòl se yo ki sivilize, se yo se yo k moun an jeneral. E se pou sa m di nou jodi a, m pran desizyon pou m vin di nou, nou menm, se nou menm ki moun, se nou menm k Ayisyen, paske se nou menm ki sot nan rasin peyi a. Mentnan, pandan n fin pale de sistèm sa a, sistèm sa a fò n pa bliye, s on sistèm ki gen mèt, Li gen gadyen, li gen eritye, li gen bouwo e l gen viktim. Kisa n ye deyim sistèm nan? A bon! Kisa n ye? Bon! Sa vle di, nou viktim sistèm nan. Se pou sa ou wè nou pa gen wout, nou pa gen dlo, nou pa gen kouran, nou pa gen lekòl, nou pa gen lopital, nou pa gen travay, Nou pa gen opòtinite pa ka kreye nan peyi a. Sa vle di pou n jwenn baze yo, se kisa pou n fè? Fò n kraze sistèm sa a. E sèl jan pou l kraze, sèl jan pou l kraze, fòk gen moun ki gen kouraj ak detèminasyon pou l kraze. Se pa yon sistèm ke w ka kanpe, ou ka gade l. Si w gade l, ou wè sistèm sa a? Depi w gade l nan je l fè w grimas, li fè w pè. Fòk gon moun ki te monte prezidan ki te di sistèm nan madigra m pa pè w se moun w ye. E men m tou di sistèm sa a jodi a desizyon m pran nou wè kòman m te kòmanse m di m ap kraze l la. Sonje sa m di sistèm nan genyen, li gen gadyen, li gen mèt, li gen eritye. Li gen bouwo, li gen viktim. Si nou menm nou viktim, kiyès ki boure yo? Kiyès ki boure yo? Enben, ban m ban nou byen. Bouwo sistèm nan, se de moun gen bouwo. Tande byen sa m ap di nou wi. Gen bouwo ki volontè, gen bouwo envolontè. Sa vle di, gen de moun oubyen gen bouwo konsyan. Pou nou konprann li pi byen, gen bouwo ki enkonsyan. Bouwo ki konsyan yo, tande byen, se bouwo lè yo mache devan nou yo vin pran pouvwa nan men nou. Paske sa pou nou pa janm bliye. Nou wè m vin la jodi a m ap pale, gade ki kantite sekirite ki vin ak mwen, pa vre? Gade ki kantite machin ki vin la. Sa vle di. Kiyès ki mete m kote m ye a? Nou menm! Nou menm ki mete m la! Men si nou mete m la avèk kat elektoral nou an, kòman fè jodi a, lè m fin pran l nan men nou, lè m ale, m rive Pòtoprens, epi m bliye nou? Jodi a m yon ti jwèt k ap pase nan peyi a, s on ti jwèt m renmen wi tande. Gon gwoup nèg ki gen 30 an depi pouvwa nan men yo, pa vre? Apre 30 an, jodi a, alò, anvan m pale, m tou pwofite salye frè m ak sè m yo nan Nòdès ki nan opozisyon an, m renmen yo anpil, yo konnen ke m pa konn fache a pèsonn. Mes frères de l'opposition, je vous adore, je vous aime tous. Yo konnen m pa janm nan kont a pèsonn. M pa nan kont. Men mwen menm mwen konnen pa gen demokrasi san pouvwa, pa gen demokrasi san opozisyon. Sa vle di, m salye tout manm opozisyon nan Nòdès yo nèt, m renmen yo. Men menm sa m vle di yo, m vle di yo jodi a, m vle di yo jodi a apre trantan. Kote yo te ye ki fè Karis pa t gen rezo elektrik? Apre trantan kote yo te yo ki fè Monben Kwochi pa t gen kouran? Apre trantan mwen vle mande yo kote yo te ye ki fè Kapoti pa t gen kouran? M vle mande yo kote yo te ye ki fè mont òganize pat gen kouran? M vle mande yo kote yo te ye ki fè fò libète pat gen kouran? Kote yo te ye k fè wanament pat gen kouran? Se kesyon sa m vin poze frè m, sè m ki nan opozisyon nan Nòdès yo.